Ke avoka John Colón Morvan nou remake li pa konparèt devan tribinal devan jij jodi a, li te gen randevou li pa vini. Sa w ka di nou? Se te yon seyans de miz an kontinyasyon pa rapò avèk odyans ki te fèt lendi 27 fevriye a. Jan nou menm ki jounalis nou konstate l, Ebyen efektivman jodia malgre jij la li la, malgre les avocats sont bel et bien prezan, malgre ebyen gen anpil moun ki enterese pou tande odyans lan, malerezman Micatin Morvan ne se pa prezante o tribinal koreksyonèl paske lè n rive nan pakè a la nou tande Ebyen genyen grèv, nou menm nou pat konn grèv la, nou pat konn grèv la, epi penitansye ki te dwe mennen n, bon yo di akoz tire k genyen dan lè paraj de la prizon sivil, ebyen yo twouve yo nan sitiyasyon materyèl enposib. pou kapab vini ansanm avèk li. Nou menm nou kwè se yon vyolasyon di dwa de la libète endividyèl, vyolasyon dan la mezi ou ebyen eh penitansye te dwe fè tout sa k nan posiblite l pou l kapab vin ansanm avèk li pase ke jij la li la pou l te tande dosye a. Nou menm kòm avoka nan kad dosye sa a nou te vini la pou nou te fè pase Micatin Morvan vòlè lè nou konnen li te pran yon chaj pou yon sekretè l ebyen a la swit de yon mesaj ke l te resevwa li genyen nan prim 14 fevriye e ke se te yon konplo ebyen de la pa de sèten moun li John Colin John Micatin Morvan li menm ki se siperyè yerachik sekretè a lè l aprann sekretè a an sitiyasyon difisil li te prezante Pou li menm pa gen kesyon de vòl. Ou pale de eskwokri. Pa genyen eskwokri dan la mezi ou youn nan eleman fondamantal enfraksyon sa a se la remiz pwovoke d'une chose au fin de malvèsasyon. Nou pa kwè gen sa dan la mezi ou ebyen okin remiz pwovoke na ete fèt de la pa de Micatin Morvan ebyen kesyon eskwokri a li pa nan plas li e se menm bagay pou asosyasyon malfetè dan la mezi ou N ap pale la a, Micatin Morvan, se li menm ki ta dwe eleman prensipal la, or li menm li pa t menm aji pou kont pa l. Ou wè? Ebyen nan ka sa a, nou kwè se yon dosye ki vid tankou yon boutèy vid, ebyen se odyans lan dwe fèt pou ke nou zot avoka, nou pledon, ebyen trè fèrmeman se dosye pou ke notre client recouvre. definitivman sa libète total. Mentnan, vu ke dat sa pa kenbe jodi a, ki pwochèn dat nou panse ki ka kenbe e kiyès k ap pwononse l pou bay pwochèn dat pou seyans lan fèt? Nou, o moman ou nou parlons, nou pa ka di dosye a l ap tande tèl dat, sof. La nou twouve nou nan lakou pakè, jeneralman yo rele l tribinal premye enstans de Pòtoprens, lakou pakè. Donk nou konnen genyen frè John Colón Morvan, Micatin Morvan ki te sipoze e reponn kesyon devan jij jodi a e sou akizasyon k ap peze sou li kote li deja arete. Enben nou konnen genyen grèv nan pakè a la. ki lakoz, san konte tou genyen anpil tire nan zòn penitansye a depi avan yè la anba lavil la bloke enben sa ki lakoz ni Catherine Morvan ni menm ni ka pa prezante nan pakè a jounen mèkredi a kote l te gen randevou devan jij Jean Wilner Morin pou l te vin pale pou l te vin bay eksplikasyon. pa rapò a sa k rive l nou konnen li gen anviwon plizyè jou depi li menm li nan prizon penitansye nasyonal.